M kontan retrouve n maten an nan sousi pote enfòmasyon yo pou nou pa bliye w konekte Sofia TV 83 poko deplase tout nouvèl ak lòt yo se pou kol ya la pou jounen jodi a la gwo goumen eklate ant mesye karavan yo kote yo polisye Samson ki ap frape fas a gang yo nan zòn mondezi yo nan Maryani kote jeneral Dyefò ap dirije a mesye karavan yo deside pou pran kontwòl anlè a nan zòn mondezi nèt Nèg espesyalize yo nan vann tè epi kout bal pete, yon gwo diskisyon eklate, moun blese, machin boule, e popilasyon Maryani an, Gresye santi yo panike ak volim presyon k ap mete nan zòn Mondezi pou kounya la kote n ap pale a la. Epi nan zòn Kwadèboukè 4 moun mouri se bilan pasyèl kote Azèk la k t ap pale fè konnen se bandi nèg ak zam ki debake epi simen latwoubay nan sosyete a pou kwè li la Yo pa gen anyen yo kap fè, lapolis pa prezan e sitiyasyon sa a depase konpetans yo nan lokalite a. Anpil detay ak lòt pou jounen jodi ki se premye mas 2023 sa a, nou se Sofia TV 83, ban nou ti klòch la aktive notifikasyon yo. E wap edifye tout nouvèl yo ap vin jwenn ou nan bon jan ti mamit. Nan moman kote gen yon delegasyon caricom kap vizite peyi a, bandi yo fè zam chante nan tout zòn Channmas la yè kote gè a reprann ant nèg Bèlè ak Dèlma 2, batay ki te pwovoke yon gwo panik, gwo kouri nan tout zòn nan jiska bò isi a nan Bapedchoz la, enfòmasyon yo rapòte genyen. Plizyè moun ki soti blese nan kouri sa pami yo yon madanm pito konfrè nou nan Megastar nan moman echanj kout zam ant lapolis, lame epi bandi yo ki te an denmon yè. Menm jounen ayè a nan sid kapital la te genyen pwoblèm tou yon machin Nissan boule, 2 endividi blese ak bal se antouka bilan yon atak nèg ak zam kap opere nan katye Maryani. nan komin Gresye. Toutfwa, paran viktim yo lonje dwèt sou yon polisye nan kad zak sa ki lakòz abitan nan zòn nan panike. Jean Georges Blaise. Zak sa anrejistre nan zòn Mariani 1 an kote yon machin Nissan boule rap etè ak 2 moun ki pran bal pami yo yon jèn fi 19 lane ki blese nan kad atak nèg ak zam kap fè sa yo pi pito nan kominote an daprè temwanyaj yo. Toutfwa, ta gen yon polisye ki ta enplike nan aksyon sa a si n kwè paran viktim yo ki denonse sa k pase a. Èske zak sa a ta antre nan kad klima ensekirite a k ap frape peyi a kote atoufè ak zam kontinye ap fè lalwa toupatou nan zòn metwopolitèn nan? Antouka, Dieufor Dor, kòm paran viktim yo, ap pote eksplikasyon. Si mwen rale, li rale revolvè, li tire 3 bal bò tèt mwen. Anpi m di, O, ou fè kè m sote wi frè. Li di konsa, wi, li di konsa, ou pa bezwen pè m p ap tire w, ou mèt tann Nason, m p ap tire w. Anpi se konsa m di a, m pa gen pwoblèm, men pitit mwen pa gen pwoblèm avè nou, se mwen k ka gen yon pwoblèm avè nou, men depi nou ka diskite pwoblèm nan sa p ap pwoblèm. Anpi se konsa misye leve kote m nan, li pran revolvè li, li avanse nan machin mwen. Lè timoun yo te gentan leve kote m ye a, kot lè lè timoun yo wè misye yo mete m nan mitan, timoun yo leve kote m nan, y al chita nan machin mwen vin chèche yo a. Anpi se konsa, pandan timoun yo nan machin nan, Sitwayen an ale, li kite m nan mitan lòt mesye yo. Li travèse nan machin nan. Li bay pitit fi m nan on bal, li bay zanmi pitit fi m nan on bal. Se kenbe, 2 polisye kenbe l ki fè l pa tire m mwen menm. Èske sa k pase a ta gen pou wè ak reglemandkont oubyen dezòd jeneralize a k ap rapousuiv nan moman kote pèsonn pa konnen ki kote yo gad non sèlman fas avèk gang k ap pouse kou dyondyon sou tèritwa a men tou ak kantite zam ilegal k ap sikile nan lari a. Se kesyon k ap poze ann atandan lajistis fè limyè sou ensidan sa a ki pa ta dwe rete enpini, daprè menm sitwayen sa a ki pa kache santiman l. M bezwen pou lajistis di m kisa m ka fè mwen menm paske m pa gen lòt wout pou m fè e wout lajistis pou m fè. Ou pa ale nan enspeksyon jeneral? M prale paske m te vle fè repòtaj sou radyo anvan anpi pou m kontakte kabinè avoka m avè rekèt konsta machin nan anpi m ap moute m gen. fotokopi papye machin nan, men orijinal papye a yo tou boule l avè l. Se yon ensidan ki gaye yon veritab panik nan kominote a kote aktivite yo ap fonksyone ralanti apre atak sa a ki koz yon bann moun Maryani pè pou pita pa pi tris malgre tou pwòch viktim yo di y ap kontinye batay pou anpeche move laron vin plante pikèt nan zòn nan. N ap batay anpil pou zòn nan pa tounen yon lòt kote pa rapò tout moun alèz nan Maryani. E kisa ki te vin arive fè te gen yon panik Maryani? Se paske gen lè bandi te vini pou te pran zòn nan men mèsi Bondye gen lè yo pa t vin rete se kèk misyon yo te vin fè. Maryani m pa kwè se yon kote ki gen pwoblèm. Depi dènye tantativ pou te pran kontwòl espas la moun nan kominote sa a kontinye ap veye anwo veye anba pou anpeche atoufè ak zam vin plante pikèt nan Maryani kòm kafou mwens pase 5 depatman gran Sid la. Sepandan, rete pou konnen ki lide fòs lòd yo pou anpeche pita pit ris nan kominote a. Jean Georges Blaise, Caraibes FM. Pil Jean Georges Blaise, nou pral pale ak Kazèk Jackson Baptiste, premyè seksyon Bellefontaine, komin Kwadèboukè, sou yon sitiyasyon ki genyen nan zòn sa a. Kazèk, bonjou. Pierre Audieusel, nou salye Pierre Renel Rene, nou salye tout lòt panelis yo. Jan nou di a, nou gen yon gwo pwoblèm ki pase nan seksyon an yè nan zòn dezè epi pral nan twazè, kote ke gen yon gwoup endividi sou moto ki debake nan zòn nan, nan zòn Chacha presizeman. Se Shasha avèk Boyoko kote ke gen 4 moun ki mouri. Yo yonik wè nèg yo epi chita bò lakay yo epi nèg yo pete bal sou nèg yo e gen 4 moun ki mouri sou plas. E gon lòt moun sou zòn Boyoko kote ke m tande se dèyè moun sa yo te ye menm e kote ke yo rive yo pete pye sitwayen yo kase pye l epi Yo tchake tèt li. E moun sa aktyèlman la lap soufri. Premye bagay la nou pa gen menm nou pa gen yon sant de sante kote ke omwen moun nan sa te ka pran premye swen. E kote moun sa depi yè nan zòn 3 zè yap lap soufri li pa ka desann kwadèboukè li pa ka desann sou zòn petyonvil vin pran swen. Bon son sitiyasyon ki vrèman depase nou. E nou menm antanke otorite lokal nou nou fè mesaj la pase kote ke nèg sa yo rive anwa se dezòd sèlman yap fè, tire moun epi menm kote a yo desann. E nou mande sekou lajistis e kote ke lapolis, jij de pè, komisè anndan komin nan e prese prese pou nou wè kòman ke nou ka rezoud jan de pwoblèm sa yo pase ke nèg yo vrèman anvayi anwo a yo fè sa yo vle. Lapli e le bo tan e moun pa ka di yo anyen. Menm nou menm se nou oblije mete kò nou a kouvè paske nou pa epanye nan jan de sitiyasyon k ap devlope anndan seksyon an. E nou mande entèvansyon jan m di an lapolis e komisè polis e ki nan komisarya kwadèboukè a, jidepè e komisè gouvèneman yo pou yo reyini avèk nou prese prese omwen pou nou wè kisa nou menm nou ka fè ansanm. Ou dim gen moun ki blese, gen moun ki mouri se sa? Wi sou plas gen 4 moun ki mouri. Alo? Wi gen 4 moun ki mouri sou plas e gen yon moun nèg yo kase pye l avèk bal epi yo tchake tèt li men moun sa poko mouri lap soufri depi yèswa. Nèg sa yo konsa menm. Bon se on group nèg ki ki ap sikile ou byen ki sòti m te ka di nan nan nan blòk yo e ki moute nan seksyon an ki moute nan seksyon an epi nèg yo anv e ou wè nèg yo chita nan zòn bò lakay yo e epi yo yo yo tire nèg yo yo tire nèg yo men ki lè genyen kèk konfli k te egziste m pa konnen e an e ant on lòt sitwayen sitwayen yo te bezwen an egzakteman yo desann lè yo fin fè sa yo. Lè yo fin fizye 4 nèg yo, yo desann nan blòk, nan blòk sitwayen yo te bezwen an, yo kase pye l epi yo tchake tèt li, yo tchake tèt li. Humm e nan zòn sa pa gen pa gen lapolis? Non pa gen lapolis nan zòn nan, pa gen lapolis nan zòn nan, okontrè se nou menm. Yap gade kisa nou ka fè ansanm pa gen lapolis bon pa gen menm yon sant de sante pa menm pou yo ta pran premye swen bon gen youn nan nèg yo ki fèl mouri se paske li bay twòp san e moun yo paka desann nan zòn bon pou ta desann nan zòn ti mache telye pou pase sou latranblè e lòt kote a se pou ta pase e bwa dume pou tonbe sou pènye pou ta moute petyonvil aksè yo yon ti jan vrèman difisil Se youn nan rezon ki fè ke gen youn ladan nou bon. Lòt sitwayen yo, yo kase pye a avèk yo tchake tèt li an, bon misye ap soufri amèrman, bon m pa konnen nan mitan nwit lan kòm m poko pase nan zòn nan oubyen kominike, m pa konn si l pa mouri men misye vrèman ap soufri. Se yon soufrans ki vrèman atwòs. E sa mwen m ta mande sante piblik tou e kote ke m tou lanse mesaj la avèk yo jodi an la mwen panse ke gen youn nan nèg yo t mouri se pase ke yo pa ka jwenn yon posiblite pou yo jwenn premye swen pase ke nou menm antan ke otorite lokal nou te fè tout sa t depan de nou pou n te dote seksyon an yon sant de sante men malerezman nou kòmanse l a mwayen di bò nou oblije kanpe mwen chonje mwen te pale avèk direktè DNH mwen te voye travay sant de sante a ba li li te di l Li pa ka ede nou. Li pa ka ede nou fini sant de sante a. Li te di nou si nou ka chèche posibilite nou fini l, li menm li ka ekipe sant de sante a. Men malerezman, ou konnen mwayen Kazèk yo vrèman limite e bagay yo vrèman difisil. Sant de sante sa a oblije oblije kanpe l. Li pa ka fini. Men sa koz ke lè yon moun gen yon pwoblèm nan seksyon an, m pa p ba w manti, bagay lan vrèman difisil. Moun yo ap mouri. Bon, youn nan bagay ki fè m male se paske gen youn nan nèg yo, ki l ap soufri amèman, men te te ka gen posiblite pou l pa mouri. Men li bay twòp san, li oblije mouri. Lòt sitwayen ap soufri, li pa ka desann Petyonvil, li pa ka desann Kwadèboukè. M pa konnen yon kout joune a si li menm li pa p mouri menm jan lòt lan te mouri. Sa vle di nou ka genyen anviwon, nou ka konte 4 mò, men si sitwayen sa a pa jwenn posiblite pou l desann, n ap gen yon senkyèm mò anwo a. Mèsi anpil Kazèk Jackson Baptiste N ap raple w se Kazèk premyè seksyon Bèl Fontèn nan komin Kwadèboukè ou t ap presize pou nou la a. Yè a genyen anviwon 4 moun ki blese nan zòn sa a. Se endividi ak zam ki. Lakòz nou dam nan deplase. Wi nou ta pral pale avèk li. Men bann al pale avèk Luckson Sainvil. Map gason talè. E pske nou pral chèche gen yon update la sou pwogram gouvènman ameriken an avèk Luckson Sainvil tout talè. Men byen avan nou aprann yè te genyen yon reyinyon nan lokal meri Tabarre lan ant otorite lokal yo. Majistra Nice Simon, komisè gouvènman Kwadèboukè a, komisè de polis Tabarre lan, yon reprezantan DDO ak responsab biwo imigrasyon Tabarre la ansanm otorite yo te bezwen idantifye pwoblèm yo e pwopoze solisyon apwopriye yon fason pou pèmèt biwo an fonksyone pi byen, bay pi bon sèvis ak sitwayen yo. N ap presize biwo imigrasyon an twouve l nan menm espas ak meri Taba a ki ebèje li depi kèk ane. Donk otorite yo ki ap eseye la bay kout men pou amelyore kalite sèvis yo. Menm jan nou wè Muscadin fè sa nan depatman Nip, li eseye mete lòd nan dezòd. Donk otorite yo nan meri Taba ap gade kòman y a kapab ede. Wi laban nan la te alò direktè a kite biwo a wi. Se serye wi. Koman ti jack de biwo a. Menas kidnaping lanmò nèg yo di konsa lap retire manje nan bouch yo. Alò la wap pale de raketè. Wi raketè paske li te structure rue la mort. Tande koze letènèl banm ti dlo banm ti dlo. Li te structure rue la mort se youn nan kote malgre tout dezòd ou tande nan rue nan ou ka pran randevou ou ale non yo mete yon so pou ou epi ou rantre. ou fè paspò nòmalman. Piga se nou ki mete direktè a nan kouri non pase m te di se yonn nan kote bag yo plis ou mwen fèt ke moun yo kapab ya ta kapab rekopye modèl sa nan lòt biwo imigrasyon ak imigrasyon nan peyi a. Pas plus tard que hier m ap pale a direktè a, direktè a di m Madame Alexandre m dezole paske m te gen 2 kouzin mwen m ta pral voye fè paspò anba n fin pran randevou nòmalman, direktè a di m konsa. Li menm li gen timoun li pa li pa ka al ekspoze lavi l paske li menm li ta fon bagay kominotè paske li te bezwen pèmèt majorite moun fasilite yo fè paspò yo avèk tout sekirite san pwoblèm paske sa m pa wè sa oblije yon pwoblèm pou moun jwenn yon pyès se nan tout goumen. Direktè a di mwen yè finalman l oblije remèt kle a, l di li monte nan imigrasyon l di li pap kapab. Tèlman gen presyon. Non sèlman lè l vini avèk bagay so a pou l pèmèt ke moun yo rantre byen, nèg yo fon fo so. Yo fon fo so, lè l vin dekouvri l, li mete baliz. Nèg yo mande anraje. Yo di lapolis yo manje nan moun jisteman. Swa yo tire ou oubyen yo gen ta fè konplo pou yo fè kidnape nou. Nou wè lè m te di konsa ke son antant ki genyen o nivo de biwo imigrasyon ak emigrasyon yo pou fè chèn nan jan li a la pou yo fè kòb. M te di nan antant sa genyen. padon, responsab imigrasyon yo, gen anplwaye imigrasyon yo, gen raketè ki gen relasyon avèk anplwaye imigrasyon yo epi gen polisye. M pa vle di lapolis pou m pa angaje enstitisyon an. Men gen polisye. Ok? Donk kounye a la, pou moun yo konprann byen sa Liddy di a, Direktè Laguerre ki responsab biwo Wilama an, ki ta plizoumwen byen mache nan tout gagòt ki gen la a, Li oblije kite biwo a paske gen menas pou yo kidnape l paske moun yo estime l ap fè yo pa fè kòb nan jan l ap fè bagay yo. Donk se kounye a m konprann poukisa o pli wo nivo nan responsab yo keseswa o nivo di ministè de lenteryè, keseswa o nivo de direksyon jeneral ministè a, keseswa o nivo. de direksyon teknik la ou wè pa janm genyen omwen yon selil dijans ki kreye pou abòde kesyon an. Ou pa wè kote ni Enjenyè Lanbè ansanm avèk Amòs Zefiren m kwè ki direktè jeneral ansanm avèk lòt responsab teknik yo pou yo antann yo non yo di m Tchanntchouli pati an retrèt li menm pou yo antann yo pou abòde kesyon an malgre tout krik genyen yo nou wè se ekspre nèg yo fè paske tout senpleman gen nèg k ap fè gwo lajan Nan chèn nan men se grav wi kounya direktè oblije kouri podyab men peyi nou vle pou chanje a wi a chak fwa yo pale de refòm yo pale de bon bagay moun ki vin avèl la n vle touyel. An men Muscadin ou pa wè sak te fèt lòt bò a lè Muscadin vin manke arete direktè adjwen an menm kote a vin gwo pwoblèm sistèm wi. Sistèm tonbe. Sistèm tonbe wi. Imigrasyon fè plizyè jou lòt bò a la nan Miragwàn li paka fonksyone. Sistèm nan tonbe. Muscadin di mwen menm map rete la toutotan sistèm nan pa remonte. Yo di Miskaden manke mare direktè ak yon krab. Miskaden se lap rete la pou jiskaske sistèm nan remonte. Pandan ke kisa bagay la ye? Yo vini yap fè dezòd, yo ap rantre a moun pa yo epi yon pakèt moun nan lig nan li menm vini ap dòmi leve la yo pa janm ka fè paspò yo. Lè Miskaden vin konn bagay la, li rantre pou lal pou lal met men sou direktè adjwen an. Kiyès ki sa tonbe chon kont chèf gouvènman an nan lòd peyi? Menm kote a sistèm nan tonbe wi, ou tande yo pa ka fè yo pa ka fè paspò non. Yo bezwen elimine l. Yo ap elimine l. Se pa tankou non, yo plis. Yo pa plis vre. Vagabon yo pa plis. Yo pa plis. Konbyen raketè k gen anba la a ki ap fè sa la a? Men sa di, yon grenn nèg ka rele ka rele nèg al di w l ap la li konn kot madanm ou ye, li konn kot pitit ou l ye. Ou menm ou pa ou pa gen leta ou pa gen anyen k ap pwoteje w. Ou wè? Men sa grav sa k rive a e. Kote li fè kwè, Kòm taktik, Sent Elwa itilize, se fè tèt li pase kòm chany k ap netwaye soulye, enstale l nan plizyè zòn epi mete antèn sou moun yo bezwen kidnape an ak founi kidnapè yo tout kalte enfòmasyon ki ka fè yo reyalize kidnaping lan. Sent Elwa jwenn arestasyon l devan yon otèl nan Pako,